Kite m pote dènye nouvèl yo pou nou Bonjou bonswa tout moun Yon fwa ankò n konekte sou rezo a Sofia TV 83 Gwo rezo a Rezo enfòmasyon an Pi kouri nouvèl gaye se rad mare nan peyi m Dosye yo konplike Yo jwenn senatè nan peyi m ki se pi gwo chèf gang Kote yo lonje dwèt sou ansyen senatè Nenel Cassy Gwoup sdp a, ki depi kèk tan yo akize kòmkwa ki nan konplo touye moun epi fè malvesasyon, se pandan pawòl la pran lari, anpil moun pral kòmanse bare anwo, bare anba, yo pral kòmanse kite peyi a pou al kache lòt kote, pandansetan lajistis nan peyi m dwe chèche yo kon chen fou epi fè yo reponn ak zak malonèt, E sa yo ta genyen ki sou do yo kòm akizasyon. Lè annou antre nan detay ak pwen ki fè esansyèl pou jounen jodi a ki se 23 novanm 2022, mwen kontan pou n toujou enfòme n e avan m ale sonje abòne, pataje pou n kapab enfòme e tout enfòmasyon w ap vin jwenn nou lakay nou san n pa deplase al oken lòt kote paske nou se pi gwo rezo a Sofia TV 83. Jocelin Charles Misye son nèg ki te afekte Jeremi tande wi peyi a nou blije raple n ti bagay sa yo e sa yo bon pou konsè m yo konfrè mwen yo lè yap poze yon seri de nèg isit kesyon pou yo kon pou yo raple yo kelke evènman e yo paka di yo pat konnen l sou blòf yo ye misye te afekte nan Jeremi. Pitit nèg la malad. Misye ap tante pou l pote asistans ba li. Lè misye rive Savann Ouest, nan fyèf Nènèl, nèg yo touye misye. Yo koupe tèt polisye a, yo boule misye. Lè sa se Frantz Lerbourg ki te direktè depatmantal nip. Al mandel sa map di la li konn sa map di a. Frantz Lerbou konn sa teta ap pale a men l pap pale l pase ayiti gon kesyon kase fèy kouvri sa. Polisye a gaspiye fanmi l pèdi asistans wi pitit nèg la t malad nèg la ap tante wè si l ta travèse pou l al sove lavi timoun nan nèg yo etenn souf li. Epi kounya m tande tout nèg a vin di m yo se ti jezi nan po krab etc epi yo ap bafron sosyete yo bezwen tounen la pi rèd pou yo vin chèf mwen m di n sa deja mesye m kanpe la an mòd kontratak a n pa ka pou yon peyi pou n fè sa mesye e sak pi dwòl lan. Lè m kontinye ap envestige sou nèg sa yo, gon pakèt nan nèg yo te vin kite lotbò a, yo vin kache la nan Pènye. E w wè dosye Pènye a? Pènye w wè t gate la a. Si dcpj te plis serye, dayè w wè dcpj, m tande gon ankèt li t ap mennen, rele moun, nèg pa m vini, lè nèg la dwe dcpj t pa janm rele l vre. Dcpj sou blòf. Mwen m te, bon wè PJ Leconte te vle konte sou misye wi. M te vle konte pase mwen menm bon m di nou. M toujou di nèg yo sa, s on kout men m ap bay. E menm si m ekri on chèf nan peyi a, se paske m bezwen ransenye m davantaj. Men s on kout men m ap bay peyi a wi. Paske gon seri de nèg. Se paske la polis pap fè travay li wi ki fè w wè yo nan lari ap mache nan tout radyo bay konferans de près etc blofe moun se paske la jistis la polis yo pap asime responsabilite yo mesi epa muscadin miragwan pouri deja wi e bon bagay map di w la wi oh oh si se pa muscadin miragwan elimine wi E tout bon moun Miragwàn ki pa nan vòlò konn sa map di a e verite li ye wi. Si e pa Muscadin komisè gouvènman an ki la a, misye se prefè li ye. Sa pa komisè, misye se prefè disiplin. Si e pa Muscadin, Miragwàn wi, Miragwàn, Miragwàn, Miragwàn echwe wi. Kafou Deriso, Chalon, moun pap janm ka pase nan bagay sa yo non. Bon m raple w 2 fèt pase. Paske m di w jodi a m kanpe an mòd kontratak. E nèg isi panse yo ka blofe tout moun, sof TT. E erezman pou mwen emisyon m nan gen ekout sou tout peyi a. Sa di lè m pale pèp la tande. E jiska prezan yo fè m konfyans. Yo konnen m pa p lage yo nan fè nwa, m pa lage yo nan twou. Paske m di tout nèg sa, m pa gen ankenn kandida m ap sipòte. Sa fè tout nèg ap vin di, o, mwen menm, m ap gade tout nèg. Poko gen youn la t konvenk mwen, m klè sou sa. Map swiv toujou. Ann gade. M pral rakonte n de fè t pase. Epi nap di m eske nèg sa yo bon moun pou yap vin pase pèp la nan betiz. Kounye a yo bezwen vin senatè ankò, yo bezwen vin depite, vin majistra. Elsie Souffrant, tande sa. Kafou Dericeau. M sonje a lepòk te genyen de militan etc men ki melanje. Pa egzanp lè w pran Amatas se yon nèg kòmsi ke tout moun te konnen anba a kòm militan pwo Nènèl Cassy pa egzanp. E pa sa? Ok. Sa di depi w pale de kestyon manifestasyon ou pa ka pa site Amatas. Nou sonje sa? Men, paralèlman, lòm pou yon towo te rele chamo, yon polisye palmantè. Ou sonje chamo? Se nèg sa yo wi ki te tire sou yon polisye 18 avril 2017 pandan yon manifestasyon. E si André Michel pa sou blòf li ka di sa m ap di la? Paske l te la nan manif sa. M sonje lè sa Michel te la, m kwè Schiller Louidor te la tou wi, misye te nan manifestasyon sa. Prentan Belizaire te la tou, pou m site sa yo sèlman. Yo te nan manif la. Lè m di yo te nan manif la, e pa di yo te nan tire a non. Men m di w yo te la nan manif sa, yon gwo manif de lopozisyon politik. Al mande chamo polisye palmantè sa a si e pa li menm ki te tire sou polisye a 18 avril 2017 pandan yon manifestasyon. Al mande li. Lè w fin kite Deriso, w ap pran yon kafou yo rele kafou Kalbasye. Menm baz nèg yo. Son peyi difisil vre wi. Bon! Lè w avanse nan lokalite ki rele Savann Wès, nèg sa yo fè sa yo vle anba a. Se nan Savann Wès sa a ki te toujou yon kote difisil pou lapolis. Gon yon toro te rele Welly m pa manti li toujou la gen 4 ponyèt se nèg sa yo tap fè lalwa anba a. E nan peryòd peyi lòk gon polisye nèg yo tiye anba a. Son verite. Polisye Jocelyn Charles e se de polisye sa m sonje le diskou ke m te pase la de Mikerlan Gedeon ki ta pale de polisye sa e se pi gwo pwoblèm ke m te gen avèk Gedeon ou konn poukisa m pral fè n tande yon bagay se pi gwo pwoblèm ke m te gen a Gedeon e de Mikerlan Gedeon paske si Gedeon te trase yon egzanp Menm si l te pèdi. Paske ou wè nan lavi sa a, mwen menm, apa jodi a, m konnen m gen anpil menas sou tèt mwen. Men m di w sa deja wi. Pou kantite emisyon m fè la a, k ap pale de malandren, vagabon isi, menm si m mouri aswè a, y ap kontinye toune sou rezo sosyal yo. e yo ap sonje ke men sa TT te di. Sa di menm si w te pèdi djòb ou dan limedya, gen egzanp ou te dwe trase nan peyi a. Paske devan sena repiblik la, men sa Michel-Ange te di, lè gen yon senatè ki di l ke li konnen 80 pousan nèg ki la yo gen manch long nan men yo. Senatè di sa wi. Gedeon te di nèg yo men mesye men si m konnen ou mwen banm sous la. Men pi devan Gedeon ta pral di ke nèg pou n pi pè yo se pa nèg nwa atè ak sapat, se nèg ak kravat yo, nèg k ap woule gwo silendre yo, se yo pou n pè. Sa vle di Gedeon te konn kèk nan nèg yo, poukisa l pa t fouke yo? Gen bagay bon m di w, gen bagay ou fè menm si w tande nèg pral vini, avoka ap vini oo, pale fransè, ou konn anpil avoka, gen anpil la a tou se move je yo ye wi. Pase nan peyi, nan yon peyi kote n bezwen moun n ap panse. Gen yon seri de avoka n ap pase pran yo tou wi. Pase lè w se avoka menm si w bezwen lajan w ap di m o lavoka na pa de dosye, sa se blòf. Bon avoka pa defann vòlò. Bon avoka pa defann kidnapè, vyolè. Bon avoka pa fè bagay konsa. Se nèg e avoka wi avèk jij ki mete vitelòm la wi kòm nèg a bib. Avoka, jij, nèg nan kwadèboukè ki di vitelòm se pastè legliz, misye pa nan bagay anyen, misye pa nan anyen. Epi ki vin jwenn ranfò avèk jounalis kap bouske manje. Sa a di ou wè, nan nouvèl Ayiti a gen yon seri davoka, m pa pran yo tou non. Kot Michel-Ange? Sa l te di? Kote kot Micky? Gen yon onorab ki sot di la gen 80 pousan senatè ki ame dam otomatik. Tande wi. 80 pousan senatè. Kote yo achte. Tande, tande, tande. 80 pou, yon senatè k di sa nan sal la wi. 80 pousan senatè ki ame dam otomatik. Nèg sa yo pa senatè ankò kot zam yo? Mwen le pa konprann. Hein Jerry Philibert neg yo pa senate anko kot zam yo. Banm retounen sa anko. An mdo Gedeon an m te ka bat bravo chak jou wi Gedeon m te ka bat bravo pou ou chak jou wi papa. Hervé Fourcand we nonl ap site la kap fe rara. M ba di w misye gen chofè li kap sikile a yon veyikil san plak. Yo arete misye pandan l nan komisarya de Pòtoprens. Misye debake an gwo ponyèt, li imilye chèf de pòs lan, li rale nèg la, l al avè l a tout zam ki te nan machin lan. Paske se senatè l ye. Alòske nèg la, li an vye, mwen m pa ka chèf. M pap chèf. E pa emosyon non, men m pap chèf. Paske mwen gen lalwa kòm bousòl mwen, chè polisye. Fò n konn lwa tou, fò n konn kòd wout la. Lon veyikil ap sikile san plak, ban m pale ak ajan DCPR yo. Paske anpil nan nou, m konnen nou pa etidye kòd la. M fè eksperyans la. M te konn fè fòmasyon pou nou, m konn wè nou. On pakèt kreten vyen pa vle etidye kòd de la wout la. Paske n gen on pakèt bagay legal ki nan men n, men n pa ka aplike l paske n pa konnen yo. Li pa nòmal. Sitou ajan DCPR. Lon veyikil ap sikile sou lavwa piblik, li dwe gen asirans Atikl 21 a li l kounya le dekrè di 26 me 2006 rejisan la sikilasyon woutyè. M pa genyen l nan men m, men yo nan bwa tèt mwen, m te konn m te konn ansenye yo chak jou nan peyi a, toupatou. Lè on nèg nan lari ap kondwi on veyikil li pa gen pèmi de kondwir, ou sipoze arete l an vyolasyon de l'article 40. Gon pakèt bon bon bon bon m di yo nèt ou on nèg gen dwa nan lari ap sikile pou aretel lè w tcheke l wè l pa gen pyès ou aretel wi lalwa ba w dwa sa wi article 17 ajan dcpr fòn konn sa ou on sitwayen dwe ap sikile ak vèk pyès sou li. On nèg ap ap konstwi nan yon zòn epi li vini pran kamyon sab li, kamyon wòch, li bloke lari a. Al li pou wè atik 4 pou wè sa l di. La vwa piblik apatyen a leta. Tout endividi a le dwa de san sèvir. Pouvu ki l ne nuiz pa o zotre. Fò nou li bagay yo la, fò n li men n pa vle li. Mwen gen plis, konbe tan, mwen gen anviwon 10 an m pa ansenye yo non, men yo la nan bwa tèt mwen, m te li yo. Se li n pa li. Ati n pa ka fè travay nou. Lapolis arete yon endividi k ap sikile ak yon veyikil san plak, Hervé Fourcand debake nan komisarya li rale misye l ale avè l. A wè peyi sa, se yon peyi difisil tout bon. E wi. M t ap pale n de polisye Jocelyn Charles. Men m te vin la avèk Gédéon. Msye di, yon senatè t di sa wi, 80 pou san senatè t la genyen yon zam otomatik, ki kote yo jwenn li? Ann imajine ke nèg sa yo, yo pa senatè ankò, kot zam yo? Premyèman, ou pa konn kote yo t achte yo? Eske nou konn kisa zam sa yo ap regle? Sa ye anpil. Kot Gedeon? Gen yon onorab ki sot di la gen 80 pousan senatè ki ame dam otomatik. Kote yo achte yo? Kote yo jwenn yo? Menm si nan yon kad. Dantrèd pou ede m abouti a yon ankèt. Moun ki vann ou an fè m konnen l, paske se pa ou sèlman l vann, li vann plizyè. Nan bay pwoblèm. Mèsi wi frè m. Eeh, ta fè n konnen l. Nou ta fè n konnen li epi omwen n te ka gen garanti ke tout bagay setòp. Yo di m gen anpil ti sòlda t fache anba layv la jodi a. Sa k pase yo la? M genlè tape yo? Ti solda moralis ti vòlò. Yo fache anpil anba live la jodi a sak pase yo la. M pap bloke map kite yo la pou yo toufe. Tande byen wi. Ebyen imajine ke ce policier.